Zanmi konpatriyòt TV lakay Haïti.com yo ankò yn fwa nou kontan antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo, yon videyo ke nou pote anpil enfòmasyon pou ou e sou sa kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti medam e mesye. Ebyen nèg 400 mawozo yo la nèg yo sot frape trè fò la e menm ebyen moun fou sezi aprè atak sa ke nèg 400 mawozo yo fè sou 3 kann tè ki yo menm ta pou anbasad amerikèn e nan moman nap pale la anpil kout bal nèg yo ta pete sou 3 kann tè sa yo sou wout malpas la ki sanble tap sòti an repiblik dominikèn lakay vwazen Ebyen 3 kann tè sa yo se pa de 3 kout bal yo pa resevwa anba men nèg 400 mawozo pou kwè nap pale la ki yo menm ap fè lapli e le bo tan nan kwadèboukè. Lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou anndan menm videyo sa genyen lidè pitit Desalin nan ansyen senatè Moise Jean Charles, Ebyen ki li menm depasaj li nan depatman Nòdwès peyi a, presizeman nan vil Pòdepè, aprè sa l wè k ap pase nan vil Pòdepè medam e mesye, se ak dlo nan zye, se ak endinyasyon, se ak kè sere ebyen lidè pèp la Moyiz Janchal li menm t ap rakonte ki sa l wè moun Nòdwès ap viv Kisal wè moun nan pòdepè ap pase grangou pa gen travay e dòk kidonk menm dlo moun yo pa genyen pou yo bwè selon lidè pati politik e pitit Desalin nan Moyiz Jan Chal. Aryèl Anri jodi an la nou konnen nan okazyon fineray Erik Jan Batis ki te mouri asasine nan laboul tout moun konnen. Ebyen jodi an la ki li menm te prezan nan fineray Erik Jean Baptiste e se sal bliye popilasyon an pa fèl anba kouto wòch e donk se chalbare yo te rele dèyè Ariel Henry e se bon pye PM nan ki li menm sovel. Tout detay sa yo anndan video sa, bòn ekout nou pral tounen pou yon pwochèn video. Enfòmasyon nan moman nap pale la avèk nou la kwadèboukè machin paka pase genyen 3 kann tè 3 kòntenè 3 kann tè ki pou anbasad amerikèn ki ta pral pase pou antre pòtoprens ki tap sòti sou fontyè bandi ak zam nan 400 mawozo vide bal sou yo ta gen yon chofè ki pran bal machin sa yo anpil ladan yo pran bal nan mande avèk ti magali ap mande alò moun ya moun sa yo ap vwe mande a ti magali ebyen pote kole pote ranfò kounyea menm nan moman nap pale la sou wout malpas la paske bandi 400 mawozo pran espas la nèt yap vide bal sou machin kap pase machin yo alò machin yo pou anbasad ameriken genyen blende ladan yo. Yo tire yo sou nèg yo? Wi yo gen nèg ladan yo ki blende. Nan moman nap pale la avèk ou yo kanpe sou fwontyè a se retounen yap retounen pou met tèt sou Belader. Pou kiyès ou di bagay yo ye? Se machin anbasad amerikèn bandi ta vide bal sou yo. M pral retounen sou anbasad la avèk Madam Laline vandredi an nan dwàn. Donk lapolis nasyonal pran dispozisyon rapid nan moman nap pale la bandi 400 mawozo Repran kontwòl wout la. Wout Malpas la, pa bliye jodi a se jou mache Malpas. Se jou mache Malpas, machann ki pral achte Malpas e k ap gen pou retounen. Lapolis Nasyonal jwèt pou. Fòk gen yon minimòm. Fòk gen yon minimòm de sekirite. Mèsi. Avan tou, m salye w. Pye Matant a tout, m salye w. M salye Loupolezi, Ezayi, Ti Jan, Jozye, m salye nou. trayi Ezayi ansanm avèk Loko Dezi e tout atak y ap sibi yo, se bagay ke nou menm nou kondane, men kanmenm le fè ke nou te nan nan depatman Nòdwès peyi an, nou kwè li te enpòtan pou nou te pale avèk tout peyi an e patikilyèman moun nan depatman Nòdwès peyi an. Mwen kwè nou salye Pòtoprens, nou salye oditwa Maten Deba yo, se yon plezi pou nou te kapab salye nou. men son leson tou pou m konnen wout sa li kraze e son wout enpòtan wi men ki te mete nou an difikilte pou n te rive a lè nou te manif lan te pwograme pou 10 è di maten malerezman nou rive a 3 è de laprè midi e m ka di tout moun sa ki fè nou plezi on kote sa fè nou mal paske nou pa t ap tan men lè nou wè tout moun sa yo rete. Son leson vre bay lemond antye. Pase nou tale plè Pòdepè pou plizyè rezon. Non sèlman n ap fè lavyon dede pou n prepare yon leve kanpe jeneralize anndan peyi an. Paske le 10 novanm ki sot pase a m te nan vil Pòdepè. E koulye a gen 18 lan k ap vini sou nou. Nan kad preparasyon 18 novanm k ap vini la a, n ap fè yon toune jeneralize. Men an menm tan tou nou te Pòdepè. Se pa po sa fè moun po de pen. Imajine w gen maten ta tou sal lan. Anpil gran nèg gen po prive. Tout kalite bagay pase nan po sa yo. Yo pa sezi bato. Yo pa fèmen po sa yo. Epi on po k ap desèvi popilasyon Nòdwès lan. Ou konnen Nòdwès gen anpil moun aletranje. Yo sezi bato. Men yo fèmen po a tou. Ebyen nou tal fè solidarite nou avèk moun Nòdwès peyi an. Trè byen, trè byen. Dezyèmman, dezyèmman yo di tout pral rezoud, Ariel pral yan alòske revandikasyon nou yo, yo poko satisfè. Imajine w Pierre Martin Tatoute, gaz lan gouvènman defakto an. Toujou vle kenbel 570 goud pou yon galon gazolin. Humm bagay sa se mare kè wi senatè. Se sa menm ekoute. Aloske bon gazolin nan kap vann ozetazini e moun ozetazini yo yo gen kob nan men yo, yo gen travay. Aloske nou an ayiti n achte vye gazolin nan ki te dwe vann dola 50 2 dola a ebyen. li vann 5 dola ameriken. Sa vle di, yon peyi ki fèmen pou gaz ki monte, malgre tou a tou an sòti pou mete gaz lan, pri yo te di y ap mete l lan, se 170 goud. Ebyen, nou te pè pou n montre lemond antye, Pòdepè ap patisipe tou nan mobilizasyon k ap fèt kont bagay sa yo. Mwen kwè gen anpil moun aletranje, yo pa dakò pou se men se bank yo ki yo menm pran dola a lè yo voye dola ba yo yo di fòk yo gen dola nan men yo moun yo leve kanpe pou dola a desann yo leve kanpe pou lavi chè kap vini sou yo moun yo di si yo pa kounen do Ariel chen pral tranpe kasav yo tèlman lavi an pral chè pye mante ta tout imajine w gaz la gentan mete diri an 150 goud. nan nò ti mamit diri an ariel ankò mande pou bank santral file lajan pou li ki evalye a 31 milya de goud lè gaz la mete di a 150 goud lèn gade kesyon defisi bijetè lan li pral mete ti mamit diri an sa moun nan nò rele gode diri an 200 goud e jodi an jan m wè bank yo ap ranje kò yo Dola te rive nan 115 goud, men l gentan nan 135 goud. Sa vle di. 150 wi senatè nan lari an. Senatè. Leta te di 135. Nan lari an e 150 goud wi m achte yon grenn. Ebyen se sa menm m ap di w. Sa vle di si bank yo konfòtab nan yon mwen ankò. dola pral desan konbyen goud. Nan sans sa a, peyizan yo, ouvriye yo, chofè taksi moto yo, klas mwayèn nan, yo pral peye yon ti mamit diri, sa moun nan Nò rele gode diri an, desan konbyen goud. Avan menm nou kite sa rive sou nou pèp ayisyen, nou gentan wè grangou pral tiye moun yo. Yon paran ki pral mennen yon timoun lekòl, ki gen yon timoun ki abite Kafoufèy e ki pral. Lekòl nan Peti Seminè a. Epi ou gentan wè, nou gentan wè, yon kous motosiklèt pral koute 250 goud, oubyen 200 goud, oubyen 250 goud. Ebyen nan sans sa a, si yon paran gen 3 timoun, nou gentan wè sa k pral rive. Yon paran ki pral peye 250 goud pou yon kous moto, pou l ba timoun sa kòb pou l al lekòl, pou l ba timoun sa manje lè timoun sa soti lekòl, nou gentan wè sa k pral rive pèp ayisyen. Eske nou pa wè ki menas ki gen sou nou grangou pral tiye moun yo ke maten sa tout jozye louko e m te ka di nou nan sa n ye la a se pa moun ki pou vin defann nou se nou k pou defann tèt nou yon ariel henry ki pa sousye de yon peyi yon ariel henry lekòl fèmen nan non l lopital fèmen nan non l. Malè konn kisa pou yo fè e jodi an Ariel Henry m kwè se kretyen li pa tande vwa malere ok li mete skadou nan lanmò nan lari an pou tiye moun kap goumen ebyen moun ki jounalis ap pran bal moun ki jounalis yap pèsekite yo lakay yo yo voye mèsenay la atak yo lakay yo eske w panse Nou ka rete nan sa. Lidè politik ap mouri. E Louko, tande byen maten deba, tande byen pye maten, tande byen Ezayi, tande byen Jozye. Gen anpil moun k ap bwè grangou an silans. Pawòl sa yo pa pale. Pawòl sa yo pa pale. Gen anpil moun k ap bwè grangou an silans. Jodi an, nan sans sa. Sak vann plis la se pen. Iwo pa janm pale anyen de farin non. Ala bon senatè banm di w pandan wap pale a la e plume mwen nan menm yon ti kalkil map fè m achte yon sachè pen pou 200 goud 40 dola se kounye a map gade m wè grenn nan paske l gen 12 ladann se kounye a map gade m wè grenn nan 16 goud li vann wi ti pen kosa wi fòm ta montre nou li demen. Pale non, reponn non senatè, se Josue. Ekoute Josue Tande, oh. Depi 7 an m di ayisyen yo nou pral rive wòch m di ayisyen yo kwè ki andeyò ki gade kabrit gade cheval yo mèt kòmanse mande yo ki zèb yo manje ki pa bay dal paske se zèb nou pral manje maten deba gon menas kap vini sou nou se lanmò kap vin pran chak grenn ayisyen lakay nou. Militè pou nou fè grangou. Se vre bagay ki pral tiye nou. Ensekirite oubyen grangou. Moun kap di yo pa ladanl. Moun kap di yo pap sòti. Ebyen grangou pral tiye yo nan kay yo. Lap rive sou yo kanmenm. Klòch. Lap rive sou yo kanmenm. Klòch. Lap kanmenm. E jodi an nou pa ka rete pou n kite lanmò vin lakay nou. Pèp ayisyen ouvri je nou. Louko, Dewan Tetatout, Jozye, Ezayi, m t ap pale avèk yon peyizan malere nan mitan vil Pòdepè. Wi. Li di mwen, Jan Chal, ouvri je nou. Je nou te fèmen. Paske jodi a nou wè se blan k mete nou la. Nou wè se bank k ap toupouzi nou. Nou wè se sektè ekonomik nan. Ebyen, si n pa pran responsablite nou. Nou tout pral mou ak grangou poum fini pa bliye pèp ayisyen gon peyi ki rele Qatar kot yo pral ret òganize mondyal lan li te gen plis dwa pase nou jodi an tout nwa yo detwi e yo ranplase yo pa etranje paske peyi sa gen twòp min nou pa ese fin epil avè nou nou pa ese tiye ap tiye a yap tiye nou yo lage grangou yo lage tout kalite vye manje nan kò nou. Gen sekirite nan kò nou. Yo lage Salyende, grangou nan mi deng nou. Nou pa gen espwa ankò peyi a. Men, jan w ka nou jwenn kote pou nou chita, nou defann tèt nou. Pa gen espwa ankò Louko. Pa gen espwa ankò. Pa gen espwa ankò Jozye. Pa gen espwa ankò Ezayi. Gen moun ki lòtbò. Gen moun ki isi. Moun ki lòtbò. Paka voye jodi an ayiti paske menm yo gen problem yo se peyi an poun leve kanpe ayisyen yo dega di nou nou an danje ayisyen yo ayisyen yo nou an danje nou pa pale pou gran mèsi non epa voye nan vwa monte non se mòd lè pral rive lakay nou ayisyen yo ayisyen yo kèlkeswa frap nap pran nou paka rete pou nap gade yon gwoup moun ki nan tèt peyi an o sèvis. Travay! Nou pa ta mwa grangou! Nou pa ta mwa pa gen sekirite! Depi yo satisfè etranje yo, ebyen, e. Senatè Moïse. Se nou menm Ayisyen yo ki pou leve kanpe pou n fini avèk bagay sa a. Pèp Ayisyen kenbe la pa lage! M vrèman fyè, m vrèman kontan pou m te fè vizit sa a nan vil Pòdepè e sou tout wout lan m te wè ki anbyans, kòman moun yo te kontan. M te kontan maten an pou m te pale nan Maten Deba pou m te di moun yo jan mamoun Pòdepè sòti, anpil fwa moun yo sòti. Men, sa k pase 12 novanm Pòdepè an, si lèt ayisyen pa ouvè, reouvè pò a, si lèt ayisyen pa remèt bato yo rapid rapid, yon lòt manifestasyon pral fèt ankò nan vil Pòdepè. Pou konprann tout sa kap soti anndan pò a men se pa ayisyen yo e pa moun nan nòdwès ki pou peye sa se leta ki pou mete tout strikti nan dwàn nan ou byen depi avan bato a chaje lap vin isi kontwole sa kap moute bato yo kontwole sa kap soti nan pò a se pou leta pran responsablite l men se pa fèmen pou yo fèmen. Senatè Moise. Se pa pou la premyè fwa w al Pòdepè, diferans ak lè w te konn ale yo avèk samdi a? Lè m te konn ale yo, te konn gen ti divizyon. Wi. Sa ki pou entèl, sa ki pou entèl. Men sèt fwa si m ale, ou pa tande moun yo pale de sa. Moun yo di, y ap fè finerèy Jovenel Moïse. M te kwè m te kwè Jovenel Moïse nan finerèy Jovenel Moïse. Dezyèmman, moun yo di, pa gen Desalin fèk apre lanmò, e pa gen ki apre lanmò san Desalin. Ok. Gon ti pwoblèm sinyal. Gon pwoblèm sinyal grav la. Alo, Senatè? Alo? Senatè Moïse? Sitwayen yo konsyan sa vin fè moun yo sòti an mas e se pa menm moun yo ki nan manif la non men se moun ki kanpe sou to men la kenbe la nou konsyan peyi an pa ka rete konsa e moun yo dakò pou yo leve kanpe pou yo defann dwa yo mèsi maten deba. Alò anvan w ale senatè m tap mande w ki pwochèn vil wap vizite nan kad mobilizasyon wap fè atravè tout peyi an. Alò, m ta mande w ki pwochèn vil w ap vizite nan kad mobilizasyon w lanse atravè tout peyi an? Nou gen pou n al nan Gran Sid, Me, 18 novanm, n ap nan kapital lan, n ap prepare 18 novanm nan pou tout peyi an, men 18 novanm nou menm, n ap nan kapital la, n ap soti sou Channmas la, nou pral tonbe Kafou Ayopò, nou pral pote Mal 32, nou pral pale avèk Vini! Akòz deklarasyon, konpòteman Madanm Lalin, ki panse li menm se yon gouvènè aloske Ayiti pa yon eta de oken peyi. Ayiti pa yon pwovens de oken peyi. Nou pa yon eta pou Lèzetazini. Nou se yon peyi aparantye. E se nou kouche libète. Nan sans sa, fò n kanpe pou n defann dwa nou, pou n pale avèk moun ki mete nou nan sitiyasyon nou ye la jodi a. Ke Bondye beni peyi Dayiti. Nou pap kanpe nan wout pèp ayisyen. Nou prale jiskobou.